Mwen te fè yon premye videyo kote m te bay pri kèk rad Wendy mete nan videyo a. Men gen anpil moun ki te jije ke videyo a pa konplè paske gen anpil rad yo te atann ke mwen ta pral di, gen anpil bagay Wendy itilize nan videyo a yo panse m ta pral di ke mwen pa t di l. Se sa k fè m oblije fè yon dezyèm videyo pou m ka pale nou plis de videyo Wendy a. Deja si se premye fwa w pase sou chanèl sa a, make sure ke ou abòne. Epi si w renmen tit videyo a pa bliye klike sou like. Epi kite yon kòmantè pou di nou sa ou panse. Map di mèsi avèk tout chinwa ki deja abòne avèk chanèl sa a, e mèsi avèk tout chinwa ki te kite yon kòmantè nan premye videyo ke mwen te fè a. E se sak fè jodi a la a mwen pote 2 kado pou tout chinwa kap gade videyo sa a. Premye kado a map bay li kounya a men dezyèm kado a se nan fen videyo a ou genyen pou konn kisa li ye. Premye kado a se kisa li ye? Premye kado a se yon link map kite nan description an pou nou kote nap ka monte sou shop sa a nou achte rad nou vle e lè nou rive kote pou nou peye a nap jis antre kòd promo Wendy nap ekri Wendy avèk 3 w e nap gen yon bèl rabè sou tout pwodwi nou achte yo. Avan ke nou palo de pri, kèk bagay Wendy itilize nan videyo a, men nan palo de ki pwojè Wendy genyen pou jou kap vini yo la. Nou pa konn si se nan mwa avril la, men nou pa konn si se nan fen mas la, men Wendy li menm li gen poul lage yon mizik love. Se konsa li te pwomèt li, depi aprel te fin lage premye epizòd la ki se longue vie, e kounya li vin lage dezyèm epizòd la, Ki se li pa bon e li te pwomèt yon twazyèm epizòd ke li pral fè yon mizik lòv pou tout medam yo, pou tout chinwaz li yo. Li gentan konnen tout chinwaz yo ap tann li, tout chinwa yo ap tann pou yal bal lòv la. Nou pa konn si se nan fen mas lap lagel, nou pa konn si se nan kòmansman avril. Men nou konnen trak la pa twò lwen. E map mande pou tout chinwa ak tout chinwaz yo rete siveye paske 23 mas kap vin la se fèt king nan pou yo fete pou yo selebre avèk king wendy e mwen panse ke li ka lage mizik la 23 mas paske se jou fèt li li toujou renmen lage yon aktivite pou jou fèt li Ok ok kounye a nou pral pale w de kèk bagay wendy mete sou li nan videyo a e konbyen yo vann si nap gade byen nap wè nan videyo wendy a wendy mete yon linèt gucci nan je l. Linèt Gucci sa li menm, li vann anviwon 262.35 dola. E pri sa nou ba ou a la, jan w ap gade li nan foto a, se sou Amazon li vann nan pri sa. E si n ap gade linèt la byen avèk sa k nan je Wendy a, n ap wè se menm bagay yo ye, pa gen diferans, menm koulè, menm jan linèt yo ye. Si w ta renmen yon linèt konsa tou, ou ka jis ale sou Amazon w ap jwenn li. Nan pri sa m ba ou a la. E si n ap swiv byen n ap wè Wendyy mete 2 mont nan videyo a. Gade 2 mont e 2 mont sa yo se pa nenpòt mont, 2 mont sa yo se 2 Rolex. 2 Rolex ki gen menm kalite men yo pa menm koulè. Jan de mont sa yo pa janm gen yon pri pou yo fiks paske mont sa yo se nan bid ou achte yo pi fasil avèk mont sa yo se kòmande pou kòmande l e lè w kòmande l Yo pa jis ba w pri a dirèkteman, yo jis, ou jis ekri konpayi ki fè mont lan epi li negosye avè w an prive paske pri sa yo se pa pri ki ka pran lari. E jan n ap gade l la la a gen yon sit m te monte m te jwenn yon pri, yo pa t ba yon pri ki, yon pri ki dirèk men yo te estime ki mont sa a ka vann nan 10 mil a 15 mil ewo. Si video sa te fèt nan yon lòt lang kote ki gen anpil peyi ki pale lang sa, nou wè kijan Wendyy tap ravaje lemond. Pou bagy avèk chèn, nou paka bay yon pri dirèk paske pafwa atis yo bay fè pwòp chèn pa yo, yo bay pou fè pwòp bagy pa yo. Sa fè w paka ni jis imajine yon pri epi pou w di men konbyen li ka koute l. Paske pafwa yo konn annik jis di kijan yap bezwen l epi pou konpayi a fè l pou yo. E janm te pwomèt nou nan kòmansman video a ke m te gen yon dezyèm kado pou m te bay tout moun kap gade video sa. tout chinwa yo. Ebyen, dezyèm kado a se kijan m pral fè bay li. Dezyèm kado a se yon kesyon m ap poze e moun ki jwenn repons lan, l ap jwenn minit telefòn. Epa e m p ap bay yon sèl moun, se 3 premye moun ki jwenn repons lan, y ap jwenn minit telefòn. Se kisa kesyon an ye? Kesyon an se 3 premye moun ki bay tit trak la, y ap gen minit sou telefòn yo. E mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa a de koumansman jiska lafen. Babay, randevou a se pou yon lòt videyo.